Pastè Amel Lafleur dwe prezante l nan pakè tribinal Pòtoprens lan pou l reponn kesyon komisè gouvènman daprè sa yo repwoche l pou zak li komèt an piblik e detay yo ap kontinye nan peyi a anpil pawòl anpil. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun, ou konn sa l ye deja, ou konekte rezo enfòmasyon an. Se moman pou n di n byenvini sou rezo a, rete konekte ansanm avè n anpil detay ak lòt pral fè esansyèl pou ou jounen jodi a nan enfòmasyon sa. Lanmò 100 jou deraye pran lari pou li ap bay lapolis defi yon lòt kote pase Amel nan pwoblèm e fòk li reponn kesyon lajistis, genyen tou ekip Barikad Kou a ki nan gwo difikilte antre yo, yo lage Fantom nan gwo kouri e dcpj jwenn lòd pou arete l. Selon sa Master Sound fè konnen e se menm ekip la ki livre Fantom bay dcpj. Yon lòt kote nou prale nan detay enfòmasyon yo, anpil pwen, anpil pawòl anpil, Ariel Henry kontinye pran tèt peyi a, Ariel Henry ap kontinye konpòte l tankou prezidan premye minis se yon sèl chèf ki genyen an Ayiti. Se koulye a la nou pral nan kouri 2023 a deja anonse ak anpil enfòmasyon, men la mesye rete konekte Ae lot semen nan la epoum e sim pral ka izo m pa beze pran machin m sipoze al apye konprann sim pral ka jeff canaran m sipoze al apye konprann o nap vizite zon nan la bel ti bannan kle met video a sou ti bannan sa yo ti papay sa yo m wè pou pèp la wè koman zon nan kanpe la kle lari a dwat m wè la net ou wè la nou kite kafou ti mache dèyè la nap pou goje la oh mon Dieu. Paske I konnen I konnen se pou mwen yo ye L ap pwòpte yo pou mwen Lè lè a va rive m ap rete yon moun li Pou fè yon aktivite. Èske w tande? Pou l fè sa w pa ka fè. Wèl, pou l fè sa m pa ka fè a. Sa w, sa w pa ka fè levanjiliman palan. Epi pou l fè w sa. M pa bezwen konnen si w al elimine fanmi m tankou polisye yo te fè elimine yo. ki koz ou nan mawon kounya. Yo menn. Dcpj gen dwa poul fè aksyon avèk entèpòl arete fantom nòmalman pimpe misye penitansye oubyen tou make sure fè misye al vilaj fè misye kenbe gital nan menl for real fè misye kenbe mikro avèk gita zam ni nan menl for real. Misye pa gen dwa ap itilize enfliyans li pou l ap fè sa l ap fè a la, jèn yo deja nan tout kalite pwoblèm epi pou Fantom ap vin mete gang nan vizaj yo. M pa vle moun vin panse pou yo vin di m oo an ou pale de Tony, ou pale de Fantom epi ou pa pale de Izo. Ban m di w, avan menm mwen tande Izo m te tande, m pat menm konnen pati pa Izo an men m te konnen pati pa. Tony mix an. Bagay la tèlman nève m epi m fè ti bout videyo a. Lè kounya la m ap fouye gon nèg ki di gon nèg ki di sa w em di a la. M di kèt mwen fò m al tande sa k pase sa k pase Izo la. M al tande m wè Izo te nan bagay la tou. M fouye m wè Izo k ap m pran san m tande misye. Pa sonje m wa sonje m sot di w talè an mwen menm m son viktim ladan tou paske mwen menm lè mwen menm yo te pran fanmi m epi kounya la Pandan yo rele. Se mwen ki te responsab pou pale. M ap pale avèk nèg yo. Pandan m ap pale avèk nèg yo. Chak fwa m fin pale avèk nèg yo. Se kafe anmè m pran. Paske m anvi bay repons. M pa ka bay repons paske nèg yo gentan gen moun nan nan men yo. So, m oblije al dousman. Paske yo gentan gen moun nan. Lè iz lè kòmsi pa egzanp lèm fin tande tout pati izo m rele izolan tou m rele izolan dirèk so sim gen kontak izo dirèk make sure avan tou m tande misye non sèlman m tande pati m tande pati misye bay nan entèvyou an e m tande misye m pale a misye dirèk yè nan telefòn misye di m monchè mastè bagay la konplèks menn m di misye yè m wè m wè bagay la vrèman konplèks misye di m monchè bagay la plis ke konplèks misye eksplike m sitiyasyon an but Li pa rete, kòm si, pa misye an konplèks but esti l gen opsyon pou deside pou pa ale. Mwen m chita sou sa. Whatever nèg ka ale an, ou gen opsyon pou pa ale. But, ou konnen, lavi gen chwa. Ou oblije fè, ou oblije chwazi sa k ap pi bon pou ou an. So, nan moman ale an, e li k pi bon pou li, li deside ale. Tankou tout lòt nèg. But kounya la, lè Fantom kòm moun fou, Fantom moun fou. Fè live kounya poul poul ap ironize komsi moun kap di sa pa bon an poul moutre moun li lwil but li vini poul moutre w li fè mizik avè yo menm nan Fantom eh an pasan sa m pral di an la m gon bagay m te di sou eh. avè nou an tout lè kòmsi ou te manke mouri nan aksidan tout lè nap chita nan kamyonèt ansanm nèg chita sou nèg nou nap fè sakrifis ansanm nou pral jakmèl nou pral nan tout pwovens gason sou gason nou pa gen machin nan kamyonèt nou pral jwe on sèl rad sou nou on boutèy wonm nan men nou ap bwè a 10 nèg spageti kay grimèl ap manje a 3 4 nèg nan stizyo an tout sakrifis ou konn fè yo menn. E pa de sakrifis m konnen w fè my friend. Youn nan pi gwo sakrifis ou fè menn. Ou rete ou bay vi w pou mizik menn. Ou ou viv avèk mizik plis ke ou viv avèk pwòp fanmi w, pitit ou, madanm ou menn. Sa son gwo sakrifis li ye menn. E tout moun wè sa menn. E tout moun konprann sa tou wi. Wè tout sa yo nèt. Ou dilete yo my friend. Ou dilete tout sa yo pa gen valè ankò nan zye pèsòn moun. Ou gen valè sèlman pou gang wap promote yo gen valè sèlman pou gang ou bay respè yo gen valè sèlman pou moun kòmsi ou panse ou dwe yo. Map tande w kap pale avek izo menn ou sanble yon pousi ou menn lè wap pale a menn lè wap pale avek izo vilaj la menn e pousi ou ye devan misye menn misye e bon zam li genyen ou menm wap ranse ou menm wap di fedatifis ap tire kijan w te santi w al tande tèt ou ankò pou wè si w son pousi al tande tèt ou ankò kap pale a izo pou wè si izo pa weird epi ou menm ou fek ou son pousi Pandan wap kraze vizaj ou, wap defè tout sa w te fè. Anm fon ti poze poum antre nan imaj pa egzanp Mikaben menn pandan w vivan ou wè kòmsi te gon aksidan menn ou pa wè nou desann drapo gon epòk gon kote timoun ap tiye tèt yo lage tèt yo anba yo fè nou yo konekte tout radyo ansanm pou nou pale avèk lajenès poun di yo non Rès gwoup la la toujou nou bral frape nap kontinye travay nou di yo nap toujou kenbe la pou nou frape menm si nou pa respektel nou kraze rèv nèg ki mouri yo men banm diw menn wè non fantom non kraze la banm diw sa patizan gon nivo ou rive menn yow ou son asèt pou peyi a menn ou se byen peyi an non fantom nan menm se se byen ayiti liye ou te reprezante youn nan fyète youn nan icon pou ayiti. Banm banm banm banm ou pa konn saw fè a la ou pa konn saw fè a la banm renmenm banm mwen m konnen ou pa renmenm ou pap janm renmenm ou pa mwen m renmenm m pa gen valè pou ou ou pap m pap janm gen valè pou ou but mwen menm m pa bezwen nan ipokrizi m pa bezwen achte figi pa figi pa my friend banm ba ou menn ou sou nèg ki fò anpil menn ou sou nèg ki vrèman smat nan sa kap fèt la ou sou nèg ki vrèman mo ki vrèman motive ki gen rèv li l gen sal gen poul fè a. E youn nan bagay mwen renmen lakay ou anpil big man ou mèt kwèm si w vle man. Ou pa ipokrit ou gen sa w pou fè wap fèl. But an menm tan sak rive a la epa epa yon kesyon de ipokrit komsi ou pa ipokrit but se bèt ou bèt se se epa si w te sou se fou w fou. Se fou w fou. Yow man. Non fantom nan man son non avan w te fè simagri sa w fè yèswa Avan w te kòmanse ak tankou moun fou sou entènèt deja yo, lè w te kòmanse diminye valè w lan, ou p ap janm konprann sa. Son non, ou te mouri, menm drapo ameriken t ap desann pou li. Bon m wè w li kounya. M pa bezwen di w pou drapo Ayiti t ap desann. Son non, sa k sot fè pou Mikaben nan la a, e pa kòmsi. m pral di ou depase Mikaben non but avèk tan an ki ta pral evolye tap gen plis teknoloji mesaj la prale pi rapid gon pakèt bagay ki ta ki pral fèt sa vle di se garanti li tap 10 fwa la valeur de Mikaben. Mwen gentan pa wè sak sot pase pou Mikaben la menn. Yo mikaben mouri avèk pòch li koule but misye mouri rich misye rich avèk respè pandan tout moun tap fawouche misye pafwa avon pil ransta e patizan mèt kwèm si w vle menn yo ayisyen konn renmen menn yo just pa gen mwayen pou yo sipòte but yo konn renmen yo konn apresye e m pa vle w panse tou ayisyen moun fou epi yap bliye sa w fè a la. Nan, yo pa bliye sa w fè a la. M pa vle w panse moun ou blese la, valè moun ki pèdi kòb yo, valè moun kòmsi ki doktè, valè moun ki fè sakrifis nan inivèsite, valè moun ki fè gwo sakrifis, ki kite peyi an k al fè vye djòb lòt kote epi kounye a moun ki fè yo sa epi ou menm w ap ranse avè yo. M pa vle w panse kòmsi gen moun ki pral bliye sa. Jodi an menn ou pa menm vo Saw konnen Saw konnen konn sot nan deyò la pa vo l la kounya my friend ou pa vo l m pa vle w panse kòmsi map joure w m just ap ba w reyalite an imaj lan picture an jan l ye a jan l ye a. Ayiti renmen w twòp pou fè ayiti sa w fè l la la fantom. Apèl avèk dcpj Apèl avèk dcpj Tout jèn Ayiti apèl a leve vwa nou pou nou kanpe sa kap fèt sou entènèt la avèk Fantom kap pran nenpòt lòt atis nan fòk nou fèl Apèl avèk dcpj. Please utilize interpol fè aksyon pran fantom kote li ye an pa kitel fè plis dezas avèk enfliyans li pa kite fantom fè plis dezas avèk enfliyans li. Fantom pa vle w. Jodi a, Ariel Henry se konpòte oubyen se vwa ètre le chèf. E l di l ap genyen goumen an. Li di konsa l ap avanse avèk moun ki vle avanse, pandan tan sa a l ap ouvè pòt, l ap kite pòt ouvè pou moun yo avanse. Wi, li oblije vini avèk diskou sa piske jiska prezan y ap pale a OPL. Li oblije vini a diskou sa paske jiska prezan gen de moun y ap rele toujou. Mwen te di w li deja. Mwen te di w li deja e m ap site, m ap repete l pou ou. Gen de pati reprezantatif isit ou pa ka fè akò san yo. Gen de pati ki gen fòs la, ki gen fòs, ki gen pouvwa isit, ki gon Se vre OPL bese. OPL bese. Sa OPL te vo dan le tan, m pa p bezwen di 15, 20, 30 an apran, avan sa, oubyen 10, 15 an avan sa, e pa menm OPL la. OPL bese. Wi men. OPL rete youn nan pati ki gen respè, ki trennen dèyè l on minimòm respè. Donk lè w fè, lè w fè politik, moun sa yo pa la, lè w fè politik pitit Desalin pa la, lè w fè politik fanmi Lavalas pa la, lè w di w ap fè akò gen de strikti ki pa la, a mèt la, l ap mank on sètèn lejitimite. E se sa k fè, kamarad ki nan Karibe a, l ap avanse la a. avèk anpil moun l ap rele pou omwen yo di tèt yo y ap avanse. Oke? Y ap avanse. E jodi a ankò, le konpwomi istorik, m pa di l sou baz pou l eklate non, e pa sa m di. Radio Mega. Men sa ne woule pa hein. Sa ne woule pa piske gen de moun nan konpwomi istorik la ki kwè ke w pa ka fè anyen ak Ariel. Gen de moun ki kwè sa ou paka fè anyen ak Ariel, Ariel se sesi, Ariel se sela, on l'accuse de tous les maux du monde. Ok e genyen ki di mesye nou oblije antre. E sa kreye pwoblèm. Politik la gwo nèg. Sa kreye pwoblèm. E wè depi Ariel fin gen konpwomi an la a. Dayè konpwomi an siyen. Konpwomi an siyen! Men gade pwoblèm pou n wè anndan konpwo, anndan sinyati konpwomi an. Konpwomi an siyen men gen pwoblèm anndan l. Gade moun ki siyen yo tou prèske pou wè si yo peze. Aa. Aa. Ban m repete moun ki te siyen konpwomi an pou ou. Depite Awo Dombye Nebil te reprezante Penn ladan l. Non, se pa yo n ap pran premye, men w ap wè moun sa yo, yo te gen banda pou y al siye piske gon jwèt mètdam k ap fèt ladan l, gon jwèt pri, gon pridans. Ou wè m di jwèt mètdam, men nèg k ap fè politik yo di w non chè gon pridans oubyen gon rezèv piske gen de moun ki pral siyen sa, lè l pa mache, y ap fè bak. Si tout fwa l mache tou, yo prale. Men nan sa n ye. Men nan sa n ye. Jodi a, ane 2023 zanmi oditè, li pa p yon ane k fasil. Sou le plan politik li pa p fasil. Menm sou le plan banditizm, si m dekade l konsa li pa p fasil. Menm pou bandi yo li pa p fasil. Tande Menm pou bandi yo l pap fasil Lè m di pou bandi yo l pap fasil e pa di m di ap vini gen yon pakèt bandi ap tiye non non non men gen de espas nan pòtoprens lan la ki gen de preparasyon k ap fèt sou yo mande tèt ou poukisa gen de ansyen ga ansyen kòman m te ka di sa a. Ansyèn baz gen de reparasyon kap fèt sou yo, mande tèt ou poukisa? Mande tèt ou eske pa gen des etranje sur le sol ayisyen la pandan nap pale la? Enhen yes e wap di tèt ou. Ki sa k bezwen, ki sa k merite fèt avèk akò sa a? Yes. Ki sa k dwe fèt avèk akò sa a? Mandana pa reprezante sa l te reprezante dan le tan. Non. Ariel Henry parèt ak fòs e Ariel montre l gen fòs. E wè si Ariel kenbe. Li siyen akò a. Li pibliye l nan jounal ofisyèl peyi a, Le Moniteur. HCT a kenbe. Yo di tèt yo y ap fè eleksyon. Nèg legliz m konnen an, si e li k prezidan KEP a tou, la ankò m pral doute de KEP sa. Se gwo bagay wi. E lè sa a. Ou pral wè definitivman klas politik sa vre, li aneyanti. L aneyanti. Piske, piske reyalite a gen yon jan pou l ye. Reyalite a gen yon jan bagay yo fèt. Montana di, e, e, gwo Sam pa nan Montana, se yon gwoup moun ki dezète. Magalie di, Magalie di gen moun ki kite. Donk, si gen yon gwoup moun ki kite, li vle di Montana ap pèdi plim. M dous zòn 19 20 yo on kout fil te ret on grenn ti fil on ti fil tou kout depi nan li kase lòt nèg la ale map site non wi nan wè zen pè nèg la tale nan akò wi gon dènye men toujou gon dènye presyon toujou gon grenn apèl ki enkyete moun.